Bondye te voye sèl Pitit li a, Jezi Kris, pou vin libere nou anba peche, pou nanm nou pa al soufri apre nou kite tè sa a, selon Jan 3 vèsè 16. Kiki, Paske Bondye si tèlman renmen lèzòm, li bay sèl Pitit li a pou yo. Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p ap pèdi lavi yo, okontrè, y a gen lavi ki p ap janm fini an. Senyè Jezi fè konnen. Se li menm ki chemen an ki bay lavi a nan Jan 14 vèsè 6. Men sa l di, Se mwen menm ki chemen an, se mwen menm ki verite a, se mwen menm ki lavi a. Pèsonn pa ka al jwenn Papa a si li pa pase nan mwen. Sètadi, Se li menm k ap fè nou viv pou tout tan an. Menm lè lanmò ta pase pran nou sou tè sa a, li gen pouvwa pou l fè nou kontinye viv nan lapè ak kè kontan pou tout tan. Si genyen yon bagay ki plis sèten e ki se yon gran verite ke pèsonn pa ka nye li, se lanmò. Paske li fè nou priye chak jou, swa pou yon fanmi, osinon pou yon zanmi. Ebyen, kesyon sa yo, prèske tout moun ta renmen jwenn repons yo, ki se, Ki kote tout nanm mwen sa yo ye? Kòman y ap viv? Kòman yo santi yo? Èske yo byen kote yo ye a? Men repons sa yo, pa gen pèsòn ki ka reponn yo. Sèlman Bondye ki genyen repons yo. Li ba nou repons yo atravè Jezi Kris, Pitit li a, ki di nou nan Jan 14, vèsè premye a 4, Pa kite bagay sa yo toumante nou. Mete konfyans nou nan Bondye. Mete konfyans nou nan mwen tou. Lakay Papa a gen anpil kote pou moun rete. Mwen pral pare plas pou nou. Si se pa t vre, Mwen pa ta di nou sa. Lè m a fin pare plas la pou nou, m a tounen vin chèche nou. Konsa kote m a ye a, se la n a ye tou. Amèn wi. Si ou chwazi vin jwenn li jodi a, ou se yonn nan moun k ap benefisye yonn nan plas sa yo si lanmò ta pase pran ou. Ou pa genyen pou w pè. Lè nou li nan Jan 6, vèsè 47, men sa l di, An verite, an verite, je vous le dis, Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Men tout moun ki pa kwè nan li, p ap benefisye nan plas sa yo, men yo pral viv anba kolè Bondye oubyen anba kondanasyon Bondye pou tout tan. Menm jan, lè nou li nan Jan 3 vèsè 18, men sa l di, Moun ki mete konfyans yo nan Pitit Bondye a p ap kondane. Men moun ki pa kwè nan li yo, yo deja kondane, paske yo pa t gen konfyans nan sèl Pitit Bondye a. Amèn. Nanm ou ta dwe pi enpòtan pou ou pandan w ap viv sou tè sa a. Se pou li ou ta dwe prepare plas pou konn ki kote li prale apre lamò ou. paske se li ki pap janm mouri menm lè kò a mouri. Mak 8, vèsè 36 di, Ki sa sa ta sèvi yon moun pou li ta genyen lemonn antye epi pou l pèdi nanm li? Hum! Sa mande reflechi. Menm lè yon sèl moun ta posede tout latè pou kont li, Men si nanm li pa al repoze kay Jezi Kris, moun sa se kòmsi li pa t bezwen egziste. Oubyen li pa t bezwen posede anyen sou tè sa a, paske li genyen pou l al viv nan pèn trè byento. Frè m, sè m k ap tande m la. Nou bezwen konnen sa klè, ke se Jezi Kris ki bay lavi pou tout tan. Se li menm pou nou vin jwenn pou nou ka sove. Ann fè yon koudèy nan Jan 11, vèsè 25 a 26. Men sa Jezi di, Se mwen menm ki leve moun mouri yo, se mwen menm ki bay lavi. Moun ki mete konfyans yo nan mwen, yo gen pou yo viv menm si yo rive mouri. Moun k ap viv epi ki mete konfyans yo nan mwen, yo pap janm mouri. Amen. Amen. Ou wè konbyen ou genyen, men ou pa konn konbyen ou rete. Ou wè jodi, men ou pa konn demen. Apre lanmò, ou pa ka ni repanti ni konvèti. Okenn priyè pap ka fè Bondye ba ou lapè si w pa t gentan vin jwenn Jezi avan w mouri. Inik chans ou genyen Se pandan wap viv la. Toujou sonje sa frèm sèm yo. Nou genyen yon sèl chans pou viv sou latè. Nou gen yon lanfè a epanye e yon nanm a sove. Amen. Amen. Silvouplè ede nou pataje video sa. Si tout fwa ou genyen chanel, mwen bay otorizasyon. Edem pataje video a pou plis moun ka raple yo ke yo gen yon nanm a sove e pou yo ka fè plis efò toujou paske Jezi pa lwen pou l retounen. Nan Lik 9, vèsè 26, men sa l di, Si yon moun wont di se moun mwen li ye, Si li wont pataje pawòl mwen, ebyen mwen menm tou, moun Bondye voye nan lachè a, lè m a tounen nan tout pouvwa m ak tout bèl pouvwa Papa m nan mitan lame zanj li yo, m a wont pran li tou pou moun pa m. Kil an swa disip.